Yes. Ti koze an kreyòl sou afè skin care. Ki jan ou pran swen po ou, ki sa ou met sou po ou. Alò, se lan fè rechèch, lan Google e. Map eseye konprann ki medikaman ke yo mete, ki kemikal, bagay chimik yo mete nan nan pwodwi sa yo. E pou m eseye konprann pou ki sa yo bon. Se pou m pa fè diferans. So, l enteresan. L enteresan pou chèche konnen ki jan yo fè yo, pou mwen fè konnen tèl pwodui ap ba w pi bon sèvis ke lòt pwodui. E ki pwodui ki bon pou ou, paske chak moun yon jan. Enteresan pou fè rechèch la. E m ap pataje avèk nou sa m dekouvri. Sa k fè m fè l an kreyòl, paske kreyòl pale, kreyòl konprann. Epi m panse ke rechèch la se an anglè, si w vle konnen l an anglè ou ka al pran l, men kreyòl la fòk ou fè tradiksyon, fò w reflechi pou jwenn egzakteman mo a. Bon. Premyèman, bon mò ke gen pwodui gen plis engredyan ladan yo, gen pwodui ki gen mwens engredyan. Sa atire atansyon m. Lè m di, lè m mande tèt mwen men ki sa yo mete lan pwodui yo. Vin remake ke gen de bagay yo di kareman nan rechèch ou fè yo, gen bagay ou pa dwe genyen lan pwodui a. Alò, yo di kategorik, men tout bagay gen yon pousantaj ladan. Li pa oblije pa bon san pou san, se kantite ou pral pran an. Pa egzanp, yo di si w pran yon pwodui ki pa gen parabèn, li bon. Li pa gen yon engredyan ki pral fòme fòmaldeyid, ki pral bay yon lafimen ki toksik, li bon. an tèm jeneral, an tèm jeneral, paske si n ap depanse lajan pou n achte yon pwodui, nou ta renmen konnen si pwodui a ap fè nou byen, pa vre? E nou ta renmen ti po nou byen bèl, byen dous. Nou ta renmen mete yon bagay sou li pou nou fè alèji e nou pa konnen ki pwodui li ye. Yon bagay gade w a genyen menm 5 a 6 pwodui ladan. Bon, yo tèlman ekri l piti, s on loup m oblije pran pou m gade. Wè, pou m ka li. Pou m ka li. Ou pa ka wè bagay yo vre non. Wè, ou pa ka wè. Se, se, se, se sou sa m gade. Ou, nòmalman, an ap pale de po, premyèman nou ta renmen ke po a idrate, li gen dlo ladan. Dlo a vle di konsa se pa yon po ki sèch. an anglè di dry m pa ta renmen po nou rete sèch e si po nou sèch m ta renmen reyidrate l poukisa moun pa jès pase yon twal mou yo reyidrate l li pa p rete sou n ta bezwen yon bagay ki fè l rete e tant n ap mande tant yo ka ba ou yon bagay pou sa lan la nati w la men li gen yon kantite pou ou ka dije, pou pou kò ou ka dijere, yon kantite pou kò ou dwa pa ka dijere. Konprann? E ou ou dwa pa rann kont si ou gen yon tèren alèjik, se lè ou fin sèvi yon bagay ou wè ke li li fè kò w grate w, lè sa ou di o sa pwodui sa gen ladan l fè kò m grate m. So ou kapab gen yon eleman ladan ki pa fè w byen, ou fè alèji a li. Ensi donk, lò yo mete yo ba w pwodui ki pou kenbe dlo a sou po w. Ki pou fè po w e kòm si m ta di w son w touch yo pase ki ka stik sou kò w, ki kouvri dlo a. Sa vle di ke ou gen yon kò ki sanse imid, depi ou pase pwodui a, tankou se yon film ou pase sou li, li tou ret ki kenbe dlo k lan kò w la. Mèzalò, rechèch mwen fè a, li fè m reflechi, m di, men, bon, e si ou gen yon po sèch? Bagay la pral kouvri po sèch la, e si m gen yon kote? kite fann depi l gen bakteri a k antre ladan l li pral kouvri bakteri a bakteri a pral ponpe l pi plis anndan w yon seri de kesyon ke ou menm ou ta koumen gen repons an pou pwoteje tèt ou tou so se ou byen ou pa achte pwodwi a ou ale natirèl tanpwè ou ka pran avwàn Ou blende, ou fè yon pire adousisant pou lapo. Natirèl, ou pa bezwen enkyete. Men depi ou pral pran pwodui chimik lan, bagay y ap fè ba ou, fò w ka pèdi tan pou li. Se pa toutan. Men depi li ba w bagay dwòl, lè w mete l sou ou, w ap oblije pèdi tan pou chèche konprann. Kisa gen ladan l? Ou konnen w pa konn si l ap fè w byen ou pa fè w byen men logo chèch la di w konsa ke si yon bagay make li gen flagrans alò lè yon bagay santi bon ou ta prefere l ke lè l pa gen sant. Santi bon koute chè yo baw flagans yo baw sant fwi ya ou renmen sant fwi yo yo ka baw tout sant fwi ou bezwen yo di depi bagay la gen flagans ladanl humm se deja yon engredyan ki pèmèt yo kapte fragans deja komanse pa lan natirèl la pou yo bo tout pòfe ke w vle, tout sant ke w vle. Epi l gen le mo flatris. Wi, li flate sans mèl ou, konprann? Ou ta renmen yon bagay gen bon ti sant, konprann? Ou mete yon bagay sou ou gen bon ti sant, se pi bon pou santi pou plezi. E bagay yo gen hon long ko kenbe yo sou ou konprann ou fon makiyaj lè w fini fò w lave figi w konbyen tan w kite bagay la sou ou paske w konnen fò w konnen se pa yon bagay ki natirèl li ye ositoko w fini si se yon sòti ou ta sòti pou w tounen ou lave figi w so. Bagay yo nan chimik fò w ka dekonpoze yo oubyen ou ka reyini yo. Pou yon moun yo ba w bon bagay sa yo, yo fè anpil efò tou. Pa egzanp, ou gen yon konpoze ou bezwen epesi pou fè l vin pi epè. Gen bagay k ap ede w pou fè l pi epè. Bay men koloyid. Konprann? Yo mete l pa egzanp nan grès machin. Fè konpozit pa ou genyen ou bezwen vin pi epè. Te kò wè grès machin nan li byen di, byen epè, e pa konsa gwo ba e le la. Koloyid yo mete ladan. E bay sa yo dwa mete l nan losyon ban met sou po wi. Ou pa dwa menm metel nan dantifris. Ou deja wè, sak bay lan grès machin lan pa ka menm kantite avèk sa ki bay lan bouch ou a. Ou deja wè sa. Yon bagay pou fè li gresi. Ou ka bezwen yon bagay ki pou ki pou lachel tou. Pou li pou li pou li pou li Hein gen yo di ki pa bon ditou men tout sa yo pa di ou kel bon ki pa bon an pa asime ke kel bon nèt non ou pa ka fè eksè de li ou pa ka toutan ap pranl ou pa ka toutan toutan toutan toutan ap pranl non ou lè konsa ou mete wè yo konn di moun ki toujou ap makiye toutan ap mete mete mete mete mete al sou fon pou si yo pa fon trètman a pou a Li ka e a yon pwofesyonèl, li ka vin ale nèt. Nou gen yon bagay rele emolyan ki pou radousi po a, nou jwenn li lan shea butter. Nou toujou konn tande pale de shea butter. Konprann? E li trè bon pou nou son plant shea butter a e ki bann shea butter a se de yon nwa Ke pou nou a ke nou pran li. Alò li pa byen parèt la. Li pa byen. Genyen. Se lan se lan yon plant li soti. Se lan yon plant li soti. Yon nòt. Yon nòt epi yo pran li yo fè l tounen yon bè ban nou epi ki ki byen bon. Li ede w fonn yon sibstans, sorbant lan li ede w absòbe l tankou w vle absòbe lwil la, ou konprann? Ou sèvi avèk yon sorbent. Alò e mo anglè a k vin nan tèt mwen e nou menm n ap eseye konprann mo a. Lè yo di w adousi, Yo di w kenbe dlo, ou konprann? Ou adousi, ou fè l vin pi dous, ou kenbe dlo a pou dlo a pa ale l ankò. Ou epesi l, ou konprann? Ou, ou, ou emilsifye l, ou melanje l. Ou konprann? Ou absòbe l. So, se sou bann bagay ke moun nan fè. Paske ou konnen lwil pa melanje ak dlo. Kijan w fè melanje? So yo gen tout pwodwi sa yo, chimik sa yo kede yo fè sa k pa ka melanje pou l vin melanje. Yon bagay yo te di ki pap janm melanje l ap vin melanje kanmenm. So la a nou wè ki travay yo fè pou yo degaje ban nou pwodwi fini ki ke nou bay mete sou kò nou. ke nou bal mete sou po nou. Well, nou ta bezwen adousi ti po nou wi. Alò, lè yo bò te kon sa ki te kon baryè lakaji, laji, te kon baryè pou l fèmen dlo a pou l pa ale, son gwo risk ke l pran paske vwala ke si po pat gen dlo vre son po sèch ou lan tèt chaje. Kounye a Po a pa menm ka respire ankò, l ap vin pi sèch de jou an jou, w ap pèdi sèvo avèk menm bagay la. So, lò bagay la ap vann, yo pa konnen ki tip de po, moun yo pa konnen ki tip de po ou genyen. Sa vle di ke se lajan w k ap kale w, si w pa kapab pèdi tan pou w li, menm ke pase, gen de bèl mo yo mete lan bagay la. Si w annik gade bèl mo a sèlman, ou santi w anfòm. Extrèmman dry skin rescue Hein Yon vwazin ki make sa wi Extremely dry skin rescue Ou yon bagay ki pral rescue ou Hein Pou yon po ki sèch Hein Gen de fwa ou wè po sèch sèch sèch Ou bezwen rescue wi Bèl mo yo mete lan bagay sa yo Pa li a la lèt Paseke Se engredyan pou al gade engredyan, se pa engredyan pou al gade. Alò, fò nou konnen, nou konnen ki sa bagay la ap fè bon pou nou, men fò nou konnen ke si gon bagay ki mal pase, ki sa ki ka fèt. Ok? Gen de, yo di ke bagay yo ka se gen avantaj, dezavantaj. Gen dwa si w egzajere an pwodui, li ka ba w fotosanzitivite. Alò, An nou pale de komsi Suho li ka gen pwoblèm avèk pou l wè limyè. Konprann? Ou kon dwa sot deyò epi w antre anndan epi fè nwa epi bon ou ka sot tonbe paske limyè a ret lan je w. So, men fotosansitivite. Ou gen dwa ke se se son bagay ke ou swiv sans ki kè sou ou tou, ou ale anba solèy la pandan li t ka rive yon vòlè a antre sou ou si te se sou zui ou epi li ka ba ou pwoblèm e pwoblèm limyè lan zui sa. So fò w evite lè w konnen ke lè w konnen w konsa ou evite pa pran twòp solèy lan grenn je a konsa. Ou mete, ou ap di linèt sa yo tou fè yo avèk yon linèt solèy anndan yo. Sa vle di ke si w ap kondwi, solèy la vin nan je w sa yo ka yon ti jan atenye limyè a pou ou. Men, pwodwi sa yo ke w ap sèvi a, genyen ladan yo ki ka monte sa. Ou gen pwoblèm sa a plis fotosansitivite a sa ou ka genyen plis defisyans nan vitamin D a li ka fè w plis konsa e vitamin D a ou konnen fò w pran solèy la kanmenm fò w pran solèy la men lè w ap jwe a bagay chimik yo yo ka bon bon bagay eksè a ka bon lòt bagay sa di how much how much how much fò w di se how much pa egzanp yo gen dwa defini ke tèl pwodui 30 pousan ou fine avèl. 30 pousan tel kemikal. 30 pousan ok ou ka pran. Genyen yo gen dwa di se 1 pousan sèlman. Konprann? Bon ou pap konnen si moun nan mete 1 pousan vre ou byen si se 0 pousan ou byen si se 2 ou byen 3 ou byen 4 si l mete plis toujou. Ou pap janm konnen. Pwodui a vini a mwen ke l make l. Pwodui a vini byen fèmen. Ou pa ou pa konn melanj lan vre. Ou pa konn melanj lan vre. Ou wè gen de bagay ou achte li se pa w konfyans. Se jiskaske ou mete l sou po w. A mwenn bagay ou santi se kanpe l. Kanpe l. Gen youn nan pwodui ou fè alèji avè l. Ap gen youn kanmenm ou fè alèji. Alò, yo tou di w ke Lè w fè rechèch nan Google, ki pwodui ke w sispèk ke le pli souvan yo konn di ki kanserijèn? Sa vle di konsa ke ki konn bay pwoblèm deja yo konnen yo. Sou yo pale de parabèn, yo pale, yo, yo, yo pale de sa ki fòmadeyid, yo ba w de twa non. Men tout pa san pou san bon. Son pousantaj, gen pi mal ki pa ladan l menm. Men genyen se pousantaj yo ye. La ou pap ka konnen si moun yo respekte pousantaj la. Se sa k fè ke gen enspektè, gen moun ki pou al kontwole. Ki al kontwole pwodui. Alò nan peyi ki serye. So, alò. Gen pwodui n ap sèvi avè yo ki gen gwo bagay ladan nou pa konnen. Tankou wè Miralax nou itilize pou konstipasyon. Bon, li bon yo di son adwofolik. Men li gon bagay rele polyetilèn glikòl. Polyetilèn glikòl. Alò, Bagay sa yo se gwo mo, gwo mo chimik nou pa bezwen konprann. Sa n bezwen sèlman ladan l, nou konnen bagay sa yo, pa bagay ki itilize an grann kantite. Se sa k fè yo di w, ou kòmanse pran l depi mwenn bagay ou wè l ba ou l se kanpe l. Depi w wè yon pwodui make sa. Yo ba ou l pou pou fon pou fè fè 2 jou 3 jou m pa konnen pi mouin bagay ke w genyen si l ba w rach bay konsa kanpe paske konnen gen pwodui ladan l ke ki ke w ka fè alèji avè l ou ka fè alèji avè l paske pwodui a menm ki konsa. Ou pa ka, ou pa ka chita ap pranl chak jou. Ou pranl, ou debarasel. Ou konnen konstipasyon se, se fò manje, fò manje e chou, konprann, cabbage, manje chou. So bagay natirèl la se li pou pran. Si ke ou gon bagay en emergency ou itilize bay sa men ou gon bagay ou pral lage kò ladanl nèt. Ou konprann? Se sa. Ok. So, yo di ke lò pwodui a fè yon fòm yon baryè sou po a, li gen yon non yo rele okliziv. Alò sa se te e gwo mo pa yo y ap bay, konprann? Gwo mo pa yo. Men, Yap pale de koloidal, ou wè yo di gen moun ki pran farin avwàn nan ou mete l nan blendè ou blende li, li vrèman li dous lè w mete sou po ou konprann, ou ka fè sa tou mete l pou trete po ou, gen moun ki chèche fè bagay natirèl yo alò sa se se se se an rechèch wap konnen donk yo di w deja ke. Ou wè pou di wap wè ajoute la non. Sa depan de, paske yo di bagay la gen dwa kòmanse trè byen wi, e apre sa l vin mal, li vin kòmanse desechan, yon bagay ki tap idratan vin kòmanse desechan, se paske li se jan pwosès la fèt la. Se jan pwosès la fèt la. So sa vle di ke fò nou, lè nap mete pwodui sa yo fò nou, fò n obsève po a. Obsève. Lajan kap kale nou. Pase gen bagay natirèl pou aprann konnen. Gen, e, e, depi wè yon bagay la make lanolin, day, wè l. Epi yon lòt bagay yo di ke gen de pwodui ki andokrin dizòdè. Se son gwo bagay. Sa vle di ke konsa ke ou soufri tiroyid oubyen andokrin, yo aji sou kòtizòl ou, yo, Se yon gwo bagay pou yon pwodui ka rive fè sa. Hein? Lè w fin gen pwodui tou ki ka kòs, li antre lan manbràn sè l y al travay. Hum? E te kwè menm di w, yo di w pa egzanp vitamin D a, li ka mimik, li mimik òmon, a vle di ke li ka vin lan body fonksyon, fonksyon body a, l al deranje l al travay lan DNA. Se gwo bagay. Pou yon pwodwi ka fè yon bagay konsa, sa vle di se pa yon pwodwi ou jwe avèk li non. Sa vle di ke pousantaj yo ba w met ladan an se li pou respekte. Fò w vrèman respekte l paske pwodwi a pa jwe. Sa vle di konsa ke E selon jan w sèvi a fèy la. Wal ka oungan e selon jan w sèvi a bagay la. Si l di w se tranpe pou tranpe l, tranpe pou tranpe l. Si l di w se bouyi pou bouyi l, se bouyi pou bouyi l. Men l pa ka di w tranpe l lè w fin wal bouyi l pou w ka jwenn plis. Hein? Paske ou pa konnen kantite w pran si l pa p di w l di w. Yes. E menm jan yo di gon ti fèy moun yo konn pran pou dyabetik. Men gen anpil moun ki mouri afè sa pa bò lakay nou lòt bò a. Paske gen moun ki al pran l twòp. Lè yo di w se 3 ti fèy. Pou geri pi vit ou al pran 20 fèy. Ou deja wè sa vle di si bagay la pwisan. A vle di ke konsantrasyon enpòtan anpil. Ou konprann? Konsantrasyon enpòtan anpil. Konsantrasyon enpòtan anpil. Sa vle di ke fò yo konnen egzakteman ki kantite. Kon do, tout moun ap di w tèl bagay lò la epi w di konsa ok, bagay la gen dwa bon men kijan m pran l? Ou pa konnen. Enben si w pa konnen ou pa ka pran l. Paske fèy la, se lan fèy tout bagay soti, fò w ka konn kijan pou itilize fèy la, ki kantite pou pran ladan l. Tout bagay yo nan nati la, mwen pa ka jwe avè yo non konsa. So pwoblèm nou avèk lò nou pa konnen ki sa yo se pwoblèm alèji a. Lò fini lan bagay sa yo tou yo yo aji. Li bon pou pran anpil non. Paske menm sa ki bon ou chita pran l chak jou, ou chita pran l chak minit, enben li pa bon ankò non. Paske se ba yo se kesyon de dòz, de kantite. Ok, lè w fini piwote bagay la kontan anpil. Wè nan panse sa. Yo pale de pureté. Paske yo di si bagay la fèt byen, tankou yo di tekila li fèt byen avèk pureté lan dòz de pureté a, li trè bon pou moun pran. Men, toujou avèk dòz nòmal. Waw! E, w ap gade gen de pwodui yo mete lan detèjan e menm pwodisè a al mete lan medikaman. Sa son dezòd. Non gon kantite yo ka mete lan detèjan ke yo pap mete lan medikaman. Sa se lè wap gade yon pwodwi wap netwaye lè w gade wè gen lan bagay la. Li fè w santi w enkonfòtab pou pran l pa vre. So Yo mete prezèvativ wi. Yo mete yo oblije mete prezèvativ. E prezèvativ la, gen de bagay ki kreye nan laboratwa. Konprann? Kreye nan laboratwa ki bay chimik k ap pale. Konn ki jan, si w bezwen yon bagay pou fè. Kouman w fè de seri de bagay y ap fè, de bon pizza koustiyan, konprann? Kwasan koustiyan. Ou wè gen yon, lè w fè l lakay ou pa soti konsa, ou wè gen yon bagay yo mete ladan. Ki pou fèl sòti e bagay la atirew manjel wè bagay la vrèman koustiyan nan bouch ou men se bagay pou wap achte ki konsa se pwodwi pwodwi chimik kap pale pwodwi chimik kap pale so. Ou gon on lwil ki spil ou gon lwil ki l gaye la epi on ti moman ou pran yon bagay ou mete l epi ou retire li wap wè l byen fasil bagay ki ka pick up li byen fasil ki ka melanje avèk li ou wè l li bon pou konnen bagay sa yo li bon pou konnen yes. Ou wè lè yon moun vini mete ALH e bagay la ap gen rechita nan bagay li. Se yon pwodui ki ede li. Ou konprann? Ou gen zong ou gen zong ou. Ok? Ou polish li. Bon, ou gen de polish lè ou fin ba yon moun ou mete l. Se kote l pou l tounen ankò. Pou l al retire l. Avèk yon pwodui pou al retire l. Bagay la pa fouti soti non. So, gen de pwodui ki enpòtan ki ede w. Yes. Alò, se, se konnen kantite fwa ke w pral pran l lan, oubyen ke w pa konnen si bagay la pa bon pou ou ki pa pran l. Pa egzanp, kòm si gen, gen, gen de twa evènman ki, ki, ki kros ansanm. Pandan ke w te pran yon bagay ki te endijes pou ou a, ou panse se li menm ki, ki, ki, ki deranje w. epi an menm tan ke wap itilize a pwodwi a ke w pa sispèk ditou ki gen yon bagay ladan l, epi 2 evènman sa yo konfuse w ou pa ka konnen kote w pran sesi kote w pran sela. Well fòk nou li, nou pa fè sa souvan men gen defwa Lè w sur tou ou gen yon bagay fè w pran san w al li. Al li bagay la epi fè rechèch pou w ka konnen kisa bagay sa a ye ton sa a ye sa a kisa l ye e sa a kisa l ye. Ou oblije pèdi tan w fè pou yo pa janm met tenten yo paske ou pa konnen kisa yo ye vrèman ou pa ou pa swiv yon kou ki pou esplike w ou pa konnen ou pa konnen kijan w fè konnen. Konprann? A mwen ke w fè rechèch lan Google, ou chèche konn bagay yo. E pa konsa non. E twa ka bagay yo, yo di w ke li, yo ka karsinojèn. Konprann? Lè w ap sèvi a bagay sa yo, pa sèvi avè yo twòp. Fon ti sèvi avè yo pou kanpe. Ou pou yon sitiyasyon, fon sèvi avè yo pou kanpe. Konprann? li ka li ka bay kansè paske se toujou yon dout yo genyen gen de twa pwodwi yo di w sa se si ke yo jwenn ke li bay moun kansè men si yo di yon pwodwi bay moun kansè moun yo pa sipoze mete l nan bagay la yo pa sipoze mete l non sa m ta panse yo pa sipoze mete l ditou Bon bagay relo dimetikòn. Telman. Gen anpil pwodwi. Menm si pa gen yon sèl kalite ki fè travay la. Konprann? So, si tel bagay yo di, yo sispèk. Poko gen pwèv yo sispèk ki ka ba moun kansè. Pa metel. Ou wèl? Le plus souvent yo konn di w, lè y ap fè rechèch gen de fwa yo di w konsa ke se de twa moun sèlman ki te fè l, pa t gen yon grann popilasyon ki fè, yo pa sur vrèman ke ke bagay la ka bay li. Ke rechèch fèt sou sa, paske pandan se tan si l bay li, li pa bon. Si l bay li, li pa bon. Konprann ou gen dwa te pran 6 moun ou te fè rechèch epi 6 moun sa bay la pat fè l anyen epi ou di bay la pa ba moun nan anyen fò fè rechèch la sou yon pi grann popilasyon pou kapab reyèlman gen yon vrèman yon ide yon bagay ki fèt trè byen konprann pou met sur ke bagay la pa pral nan bagay la e se pa vle di ke menm si ke moun nan mete l pwodui a kapab se yon pwodwi gen siksè. Si moun nan gen yon po reyèlman ki pa tèlman sèch, so yon bagay ki vin avèk yon vwal met sou li, li gen yon po ki pa sèch, yon bon ti po l genyen li pap fè l anyen non. Men si w gen yon po ki deja chèch, kounye a la, vwala ke men pwoblèm ou. Sa vle di konsa ke Pwodui a ou bon pwodui an li menm, sa depan de lan men ki, li tonbe lan move men an. Konprann? Yon gout pwodui ki tonbe lan wrong hand, lan move men an paske, li fre, pwodui sa pa fèt, ou pa ta sipoze pran l ou menm. Ou pa ta sipoze pran l, men sa fè foukou li, fwa pou li, sitou bagay over the counter yo, yo, yo, yo pa vrèman se bagay ke doktè preskri, epi wap chèche yon, ou di oh map bezwen, map chèche yon krèm la, banm pran sa, ou konprann, wap chèche yon krèm la, banm pran sa, non, li pa ka fèt konsa, pa egzanp la, si w konnen pa egzanp se dyabetik ou ye, ou ka chèche. Yon bagay ki ale avèk dyabetik. Men e pa nan tout pwodui gen bagay konsa. Dèfwa yo konn di w tèl bagay pou dyabetik. Humm! Pa bon menm. Pa bon menm. Epi lè w mete yon ti bagay konsa ou wè l bon. Se sa le fèt è ke ke moun nan li met twòp bagay ladan l. ki pa bon pou tout moun pa bon pou tout moun gen moun li pap fèl anyen so m pa bezwen plen tèt nou avèk non chimik de pwodwi yo se jis nou bezwen konnen gen pwodwi ki epèsi gen pwodwi ki ramoli konprann konprann gen tout kalite pwodwi chak gon travay diferan gen kenbe dlo a lan kò ou epi si ke ou gen dlo lan kò ou ke l kenbe l li kenbe l li bon men si ou se yon po sèch bwa deza chèch met yon bagay kap fèmen l po a pap respire sa vle di konsa ke fò nou konnen pwodui a, poukisa yo di ke li ka kanserijèn lan, e pou pou ki moun li ka kanserijèn, ou wè lè w fè ti rechèch la, se pou kont ou pou fè l, paske se ou konn kò w, ki pwoblèm ou ka genyen, li pèmèt ke w gon ide a de ki pwodui w ap sèvi. Sa pa vle di w konn w ap sèvi a pwodui a non, men w p ap sèvi avè l souvan ankò. Ou pap sèvi avèl ou te kapab yon lè konsa ou sèvi avèl epi depil ekspire ou jetel ou pa kenbe sa so minin bagay yo gen enpòtans yo gen enpòtans yo gen enpòtans so Gen toksisite. Gen toksisite deyò a. Toksisite. Toksisite. Epi pou wè ou menm, w ap chèche pou fè bèl, bèl, ti bèl te akò a po, epi w al tonbe lan pololo. Ok. Fò nou sonje a fè ke, e, yo te, yo di ke, Ou wè bagay sa pwisan. Yon ti moman l kase l ba ou yon ti moman w anfòm. Yon ti moman w anfòm. So ou wè vrèman bagay yo mete ladan pou li etilèn. Glikòl. Epi yo di ke, wi, la fè li bon, men a sèten tan ou pa ka kontinye pran l. Reprezentan ou pa ka kontinye pran. E pa yon bagay wap mache pran pou tan. Bagay la gen yon tan l fè apre sa ou fini. Sa vle di se abitid ou genyen pou manje faybe a. E faybe a ki pral ede w ale a la sèl. Ou pa ka kontinye pran tout medikaman sa yo. Se faybe a pou pran. Sa se okazyonèlman ou pran l apre sa ou mete faybe lan manje ou manje plis legim. Se konsa pou fè. Yes. So, wi se sa. Yes, mwen ap repete l ankò. Nou genyen umektan tan kwè gliserin pou kenbe dlo a sou po nou. Nou gen shea butter a, yo rele nou emolyan pou adousi po a. Tout medikaman sa yo, tout bagay sa yo gen yon nivo ke w ka sèvi avè l. Konprann? Yon nivo ke w ka sèvi avè l. E menm kwè kouto w ap sèvi avè l la, ou ka sèvi avè l pou koupe yon manje oubyen ou ka sèvi avè l pou touye yon moun. So, gen de jan ou ka sèvi avè l. So, pwodui sa yo gen yon kantite ki ka touye w. Li ka vin toksik. Se pa annik pran l. Dèfwa, bagay sa yo fò w konn kote yo, ki jan pou sèvi avè yo. Se pa annik pran yo konsa.